Nou bloke lari a pou nou mande liberasyon prizonye politik yo. Pierre Kilix Emelis, Anel Belizè, Ti Babas, Garry, tout mesye politik yo. Nou mande liberasyon yo paske nou pran lari a, nou pran gaz, yo tire sou nou. Bondye kenbe nou l pwoteje nou nou pa gan yen tout sa nou fè pou yo lage mesye politik yo yo pa vle lotre jou nou fè yon konferans madi jedi nal fè yon sitin devan ministè de la jistis yo pa reponn nou tan pou yo reponn nou yap lage volè k nan prizon yo kenbe polisye e e e e e tout tout polisye e tout. Tout prizonye politik yo yo kenbe yo anndan. Mwen menm mwen mande premye minis Ariel pou l rele komisè Claude Jean paske Claude Jean te di dosye a poko an eta epoutan se pa vre se manti Claude Jean ap ban mwen apre yo ta pral lage mesye yo nan mwad me a Claude Jean te di lap voye yo ale lè nou ale l kache anndan biwo l li pa bay dosye a. Lè yo di mesye yo pap vini ankò, lè tout jounalis plen anndan, tout moun, kounya yo fè yon sèl, y ap mèyè bay baryè a kèk kout wòch. Yo ale yo bloke dosye mesye yo. Papa l te di l bloke mesye, bloke dosye mesye yo. Men kounya papa l mouri. M pa konn ki moun kap dil bloke dosye a paske Jovenel pa la ankò kounye a se Claude Jean ki bloke dosye mesye yo li di dosye a pa an eta e mwen menm lèm tal kotel m tounen kotel nan mwad me a lè mesye yo pa la gen lèm al kotel M chita fas a fas avèl map pale avèl li dim konsa manman kilik men kriminèl la m di non komisè ou pa kriminèl ou pou yon seri de moun ou met ap manje prizon mwen dil komisè ou dim ou di tout moun di sa se avèk anèl ou annafè li di non m pa annafè avè anèl non sim t annafè avèk anèl m pa tap peze dosye mesye yo m tap rale dosye anèl la m tap foure l andan tiwa m. Epi lòt mesye yo m t ap lage yo. M di men komisè ki desizyon ou pran avèk mesye yo? Komisè Claude Jean li di m konsa nan me a yo ta pral lage mesye yo, yo vin yo kraze baryè nou vin anpil jounalis nou, nou vin kraze baryè nou mande l gè l ap fè gè avè nou. E sa k fè l pran dosye mesye yo li voye li voye dosye yo nan kou de kasasyon. Kounye a mwen menm mwen mande Claude Jean. Silvouplè sil pa vle peyi a boule nan menn pou liberasyon mesye politik yo kitel degajel remèt avoka yo dosye a pase mwen menm m desidem granmoun tèt blanch sa w wè a m desidem m konn kay Claude Jean depi w wè l pa desidel pou l bay dosye a jan l vle bay li a lap bay li l konsa manman kilip manman pyè kilik se melis nou bloke kafou vensan. Toutan liberasyon mesye yo pa fèt, nou menm nou pa gen zam, nou pa gen bwa de bannann nou, sèlman se nou menm se ti ponyèt nou nou gen, menm jan wè premye minis Ariel pran vòlè, li pran gang, li lage jodi a, epoutan mesye yo menm anndan y ap pini, bon nou menm nou pa gen anyen nan men nou ni nou pa gen moun dèyè nou, bon nou bloke Kafou Vensan. pou liberasyon mesye. Nou bloke l pou toutan liberasyon an pa fèt, nou bloke kafou. Nou bloke. Se pou libere mesye yo epi pou nou debloke. E se pa la sèlman bloke nou tout akayè bloke.